Sa nou pral fè w gade la a medam e mesye, zanmi fanatik TV lakay Haïti pran kòm yo, nou konnen lap choke w, nou konnen eben lap e fè w santi peyi d'Haïti fini tout bon e an reyalite vrèman peyi sa a li fini. Video m pral envite w swiv la pa anpil li se 13 segond. Chèf gang Izo abiye an inifòm BLTS sou li, kas nan tèt li, lap ouvè kò l nan vilaj de Dye. Kidonk, men ki kote peyi a rive medam e mesye jodi a la a, tout inifòm nan pnh la bandi gen tout. Vitelòm genyen. Ti lapli genyen, krisla genyen, lanmò san jou genyen kidonk pa gen nèg menm ki pa genyen inifòm lapolis lakay yo non sèlman lè yo asasine polisye yo yo pran inifòm yo epi menm inifòm sa yo yo pran yo kòm echantiyon yal bay fè lòt inifòm pou yo enben sa vin koz bandi sa yo la nèg yo chaje inifòm lapolis lakay yo menm jan ou pral gade izo la ki li menm enben abiye l An koulè yo rele minista a, m pa konnen kòman yo rele koulè sa a oubyen kaka jako oubyen wadèvè. Men medam se mesye, Izo la a, misye se an BLTS li mache kounyè a, anpil moun di ou kwè Izo pa nan lapolis la oubyen ou kwè Izo pa yon gwo chèf nan lapolis la pou jan misye abiye la a medam se mesye, nou pral envite w wè koze. Genyen tou komisè Richemond ki mete anba kòd yon prezime bandi m pral envite w wè la a, enben nèg sa yo enstale anndan yon simetyè chak maten byen bonè enben y ap brake sou moun, pran tout sa moun genyen, ti machann ki pral nan mache, sila yo ki pral regle zafè yo enben nèg sa yo yo kache nan simetyè sa se la menm yo fè lakay yo enben pou brake moun e genyen tou ansyen depite Arnel Belizaire ki sòti nan silans li tou Aprè yon analiz Louko fin fè, enben ansyen depite a vin pale avèk Arodon Bien-Aimé ki se ansyen depite tou e l menm pase men pran Ariel Henry ak Frantz Elbe, nèg yo vann bandi peyi a, nèg yo bay blan an fè sa yo vle, alòske blan an di l ap ede nou, y ap voye e militè, y ap sesi y ap sela, jiska kounya n ap pale la a, pèsòn pa wè militè sa yo. Alòske ensekirite a ap miltipliye ou wè blan an la, nou pa konn poukisa blan an la si se pou regle zafè yo oubyen si pou yo ede Ariel etan done Ariel son pa egal son voryen ki pap regle anyen nan tèt peyi a ebyen misye pa kyè menm se kòmsi Ayiti pat janm gen ensekirite pou Ariel Henry nou pral envite w tande ansyen depite a medam e mesye nap tounen. Plim sa yo, plim pou plis sa yo, sa yo ye? Bon, an reyalite, m pa konn ki plim yo ye. Men, li pwobab pou se nan zòrye. Ok. Konbyen nèg ki konn dòmi la? Bon, m pa konn, monchè. M pa konn. E kòman w fè konn tou de lokal yo? Bon, e timoun bò isi a m ye. E la m leve. E la m leve. E la m fèt tou. E la m leve timoun. Nou mennen nou la direkteman? Se lokal yo li ye? Bon, m di w. La e la m fè timoun pase nèg sa yo gen anpil nan nèg sa yo m leve avè yo timoun tou pase m toujou Kiyès yo ye konbyen yo ye Bon gen plizyè Site non Bon gen Jao gen Popilè gen Elma Elma Ankò gen moun ki rele Wid tou wi. Ok. Dabitid lè m gen yon kav la m konn vin benyen ladan l, lè m vin la m toujou wè nèg yo la. Ok. Ap bwè nan bwa. E jeneralman kilè nèg yo opere? Bon nan lè maten yo. Bon kilè konsa? Senkè yo kanmenm. Senkè di maten? Wi. Ok. Non w se? Peterson. Peterson. Pa gen pwoblèm, mache nan Peterson. E map raple w ke nou nan simityè Okay la kote nèg bandi sa yo fè baz yo pou yo brake moun, vòlè chak 5 è di maten, chak 4 è di maten. Mwen pase la li 3 è. 3 zè 4 trè li ye la kounya. Depi w abòde sijè sa yo mwen fò m rele. M salye w, m salye tout fidèl oditè ak oditris radyo a. E s on onè, on plezi Louko, depi mwen m vle pale onon de peyi m, Mikwo ou toujou louvri pou mwen. Mèsi ankò yn fwa. Se avèk plezi, se avèk plezi. Pase nèg isit bò isit vle fèmen bouch mwen pou yo ka dim fèmen bouch mwen se paske mal vann konsyans mwen. Trè byen. E mèsi difèt ke ou banm posibilite poum kapab eklèsi sa devan nasyon an e map di Romanè Samdi mèsi map preparem pou li pou demen. Louko m pa l di w. M tande analiz wap fè a. e m nan 2 pwen ke ou releve yo ke ou te toujou ap pale de yo depi dè zane. Gen 2 bagay Louko m vle w konprann. Vagabondaj e ipokrizi ki mete n nan eta ke n ye a. Jodi a Louko, ke pou m ta siyen on papye ak phtk m ta prefere mouri M al bay 2 rezon nasyon an. Lè yo te sou pouvwa ni premye ni dezyèm vèsyon, yo te ban nou tout sa k te depann de yo. Tout opòtinite pou n te chita diskite ak yo pou peyi a pa t rive nan eta l ye a la. Jodi an la, ki jan nou pral fè di m n ap fè tèt ansanm pou chanjman, menm phtk nou goumen avè l ni premye, ni dezyèm, ni twazyèm vèsyon an la, epi pou nou di m gon dekantasyon ki fèt e ke n ap siyen ak phtk? Sa vle di ke a phtk pandan de manda, men twazyèm vèsyon an la a Ariel Henry e ke li chanje jodi a, pa vre? Mwen map di lè pati politik m pa gon pwoblèm ak pati politik ki siyen ak Ariel Henry men pa bliye dèl depa m te nan prizon dèyè bawo mwen te di moun yo si yo fè peyi a sa ak Ariel Henry Bagay la pral pi grav e yo tout gen pou yo peye konsekans lan. Olye ke yo te pran m oserye, gen ki te ban m presyon, di m o nan prizon e paske w vle, renmen prizon an ki fè ke w ap bat kò w konsa, nou menm, yo te menm monte tèt de prizonye politik ki te andedan avè m pou te fè kont avè m paske m te gen pozisyon drastik sa. Men chak fwa Louko, ou wè ke se yon ti blan ki pou vin fè nèg bò isit chita yo pa bezwen pran yo oserye. Paske gen moman pi difisil nou konn abitye chita antre nou. Kolonèl Rebuff sot pale a la, li ka di an 94, lè nou t ap batay an 92, ki jan ke l te fè ke li te chita ak advèsè l pou nou te fè batay la. Eben. Jodi an poukisa k fè se blan ki pou fè yo chita paske yo sou blòf. Lè moun nan sou blòf li peye konsekans lan. Men mwen menm eske m ap fè menm bagay la pou fè yo plezi non. Louko Desir votre serviteur mwen menm m ap rete Arnel Belizar serviteur du peuple ayisyen. M pa ka gen mèt m pa ka gen chèf. Nèg bò isit. ap chita avèk lidè de pati ki pou fè yo plezi, ki pou nan konfyolo avè yo. Mwen menm Anèl Belizè pa eksperyans de batay. Jan w wè ke ma mè a Edmond Supplice Beauzile lan, se nan mache kontre ke m te ye avè yo. Jan m tande kounye a la, Kolonèl Rebu di y ap mache kontre, y ap fè yon seri de bagay. E gen nèg isit ki di depi ke w sanksyone pa e Canada oubyen Etazini yo pap nan chita pale avèw mwen mwen di yo ke yo ka panse sa yo vle ok vini men mwen menm Anel Belizaire ou nèg ka pa renmenm men Louko toutan ke ou banm opòtinite poum pale pou pèp ayisyen an tandem yap toujou genyenm respè ou wè tout blofè sa yo. Menm bay youn defi pou di ke yo t ap mennen yon batay a Nèl Belizè. Se mwen menm ki t ap fè swifi ni teren ok, ni baz, m te pase pa dèyè, m t al fè yon ti konpwomisyon avèk anfas la pou m te deziye pozisyon an. Yè m pale avèk kamarad avoka. ki poze menm pwoblèm sa ou sot ap poze a la. Mèt Fanfan di m jodi an la, li pa dekouraje paske se yon sèvitè ke l ye, men li desi. Enben se menm bagay la Louco, ou pa bezwen desi. Jan ou wè ke moun serye kòmanse panse a, E pa tout tan blofè politik yo ap gen lavwa o chapit. Gon lè k pral rive Louko, moun de konviksyon yo Louko ap gen plas ki rezève pou yo tou wi. Pase jodi ou soufri, mwen menm m toujou di w nèg byen Louko. Mande tout nèg nan peyi a Di yo de kisa yo ka repwoche Arnel Belizaire nan batay politik ke map mennen anfas phtk depi Jiyè 2012 a dat. Men yo di m awogan, poukisa k fè ke lè gen rankont yo pa janm envite Arnel Belizaire? Yo di m son gate sa. Men, Louko, lè m pale m di non. Jodi a m ta renmen pou depite a Odon vin kanpe devan w nan radyo a la pou l ap gade w nan je pou l di kote l pase, ki lanmè l travèse pou l vin nan komisyon de suivi lè l t ap kritike akò 21 oktòb. Èske se paske jodi an la espwa manje l te genyen an l jwenn li ki fè l ap fè tchoul Ariel la oubyen se nan menm liy batay ke n te inisye a? Wi men nan moman la li trè desi wi E nan moman an la, apre akò 21 desanm nan, li trè desi. A non, w pa t ap tande l lè Romanes sot a di l desi maten an avèk pwofesè a. Ok. Menm pwofesè Leonidas wè k desi a tou. Mwen menm s on nèg ki wè l wi Louko. Louko, pwofesè Leonidas te rive nan yon pwen, l tèlman te fè kont avè m pou Andre Michel. Mwen di l, pwofesè, M pa gon pwoblèm a André Michel okontrè m se nèg lamontay jakmèl André Michel se nèg lamontay jakmèl se ekip mwen an ki bay André Michel chalè k fèl resi fè kay manmann mwen mal gade kay manmanm wa wè sèke nou paka gen pwoblèm men gen de bagay pou sonje louko lè se otorite yo. ki erize yo an gang, li di mil fwa pi danje pou peyi a ke nèg a zam a sapat la k nan gang. Wi sè vre, wi sè vre. Je parle avan yè a Mario Andresol. Desepsyon ke Andresol ap eksprime a, se li menm chak jou ke w eksprime dèyè mikwo a la a. Poukisa k fè moun serye yo, otorite k konsène yo pa janm kreye yon ti selil de refleksyon pou mete yo chita pou di yo mesye menm konnen n gen kapasite nou kapab pwenti nou lavi n panse pou peyi a poukisa otorite nou yo pa janm fè l se paske otorite nou yo konnen gen yon seri de moun yn fwa ke yo mete yo nan pozisyon de responsabilite alouko. Yo pap fè salopri pou ou. Vre se vre. Enben, pou yo pa mete yo nan yon sitiyasyon pou yo desi, jodi a la a, kèlkeswa sa w t ap fè a, fè yon komisyon, m ap ba w senk nèg. Men mwen wè Imler pafwa nan politik, li pran politik la, li chita ak nenpòt ki moun pou fè. Men, ou pa ka di l pa yon teknisyen ki ka travay. Rele M ap ba w kat egzanp e de moun ki toujou opoze men ki ansanm, ki travay. Enspektè Jeneral Fritz Jean. Fritz Jean, wi. Ansyen dcpj sou René Préval yo pa janm ba djòb. Nèg ki te gen madanm ni pitit li k mouri nan 12 janvye a epi lelandemen l di w larepiblik ajenou si dcpj pa kanpe. Lapolis a pa kanpe sou 2 pyel, ensekirite a pral anvayi li pap ka kontwole peyi a. E koman li rele ankò menn dcpj sou preval la ahh. Li toujou nan lapolis la? Li toujou nan lapolis la men yo pa janm bal pòs paske epa moun serye lapolis sa ap chache jodi a e oh mama Termilus Frantz Termilus Frantz Termilus rele ou mèt pa renmenl Kòm palemantè se nèg yp pa vle wè ee Gedeon. Rele Mario Andresol. Pran 7 nèg sa yo mete yo nan komisyon spesyal kap reflechi sou sekirite. Epi pran 2 politik politik mete avè yo. Pou wè. Sa yo te fè sou Preval la si yo pap ka fèl. M pral di w. Nèg yap kritike se nèg a zam a sapat lak danje a. Se vre gen anpil ti vòlè k bay pwoblèm nan peyi a la a, anpil anpil anpil ti vòlè ak zam. Men gwo pwoblèm nan Louko Désir se pa ti vòlè ak zam yo. E m jire w Louko Désir, pwoblèm zam nan, sa k nèg ak zam yo pou otorite yo rezoud li pou jwenn solisyon ak ti vòlè yo. Tande byen sa m di w. Pwoblèm zam sa a peyi a genyen an, sa k nèg ak zam yo pou otorite yo rezoud li pou frennen ti vòlè yo. Paske ti vòlè a k pa gen dimansyon kapasite l gon zam nan men l li fè nenpòt ki zak e l gon bagay yo rele w respè atè a Louko vin pa gen respè ankò paske difèt ke nèg a kenbe zam kenbe zam. Pa gen respè. Pa gen respè ankò Louko. Kòmsi ou wè ou menm ki son referans nan nèg ki pa janm konplekse k pa pran pòz sesi sela sou entèl ou konn ap pase kounye a gon pwoblèm nan zòn ou di entèl m ap pral pase nan tèl zòn fè kontak mwen ou rele l m rele entèl m di l entèl kounye a la ou wè si e pa nèg la k pouse grif li menm. pou di misye pa pèmèt nou fè m bagay konsa m di nou Louko pwal fè tèl bagay Latibonit epi m tande nou di l pa ka pase jodi a pa gen respè sa a ankò Louko pou ki rezon se paske otorite yo ki rantre nan leta a pou yo ta fè la diferans yo vòlè pi mal yo di a etèl t ap vòlè pa gen anyen k te rive l epi kounye a la pou mwen menm pou moun yo ap vin pale avè m. yo vòlè pi mal, lè yo vòlè pi mal yo fè yon seri de zak sak vin pase nèg la li menm ki di bon entèl m konnenl kòmanl te ye epi jodi an la li gentan ap vin fè stil li gentan rich epi mwen menm m gen zam nan menm pou nap vin dim m paka fè sa men sak fè w wè ke ti vòlè yo vin frekan yo awogan konsa Ah men depite Belizaire semèn sa la m pap baw manti bagay la rèd anpil wi bagay la sitiyasyon difisil anpil bandi pati pran preske kontwole preske 80 a 90 pousan teritwa a. E ti vòlè k ap aji k fè sa Louko m pral di w ou wè lè batay vrè batay la ap fèt la mwen m te viv li tankou m di Mario kèlkeswa jan Mario nou pa ka bat ba Paske nou pa ka touye yo tout Mario. Se pitit peyi a yo gen menm jan avè nou. Pa vre? Ekstèminasyon pa akseptab dan le monn antye. Ki jan pou nou fè Mario? Menm jan n te fè a. Pandan ke n ap itilize nèg a zam ki pa nan vòlè, ki pa nan vyòl yo, ok, pou chache ti vòlè yo, fè yo pran men yo, men fò leta pran responsabilite l tou. An n pran egzanp ki klè, Louko. Yo pa fè m pòt pawòl de nèg twazyèm sikonskripsyon. Men m ap pèmèt mwen kòm sitwayen k ap reflechi peyi ki di klèman jodi an gon kalm aparan nan twazyèm sikonskripsyon. M ta renmen moun k ap entèvni nan radyo a la di m ki otorite ki kreye yon mizanplas avèk otorite lokal yo pou entèveni sou twazyèm sikonskripsyon an. Pandan gen kalm aparan sa a, èske Leta fè yon demach pou l pran responsabilite l fas a sitwayen yo? Èske sitwayen yo p ap toujou viv nan menm kondisyon de pouriti yo ke yo mete yo a, dlo santi an, lari yo pa ka pase ladan l, e ke yo pa menm gen, èske Leta bay omwen. yon ti demonstrasyon pwouve ke se, mezanmi, se paske nèg yo t ap goumen antre yo ki fè ke m pa t ka pote sèvis sa bay kominote a. Men kòm kounye a la a, Leta a pran responsabilite l, m ap aranje m avèk direktè depatmantal sanitè lwès lan, m ap aranje m avèk majistra a, li menm lap moute yon komite de swivi nan mitan e moun kap viv nan zòn sa yo pou nou kapab kòmanse debleye kote pi sal yo pou nou pou fè n santi n se moun. Nèg ak zam li menm ki respekte tèt li k nan zòn nan m garanti w se li k pral voye moun nan komisyon de swivi sa pou l rasire l mon frè sa m di Mario m di Mario sa n tap fè a la. Wi men kote komisyon CNDDR Komisyon ki la moun. Kote yo? Non. Komisyon sa a li menm li kraze depi lè nèg yo te bay rapò sou moun ki ap vann zam nan peyi a. Yo pa janm ka lonmen non pèsonn nan ni yo pa janm ka egzije pou rapò a aplike. Depi lè sa a paj sa a pa t egziste ankò. Wi, se vre. Se vre. Depi lè sa a l fini. Jodi a, kiyès y ap dyabolize? M pale a yon otorite avan yè. Li di m pi gwo pwoblèm yo gen avè m. Se paske lèm di pa gen anyen ki ka fèm pa pale a nèg a zam ke nèg a zam li se pi gwo pwoblèm sa yo gen avèm. M di chèf la, mwen menm m konn sèl moun ki patwon m yo, m di yo verite a, yo konnen m pi alèz pou m pale avèk Iska e Kris Ti Lapli ke nou menm wi. Wi se vre. Li di m oh poukisa w di sa? M di paske mwen konnen ke nèg a se nèg a zam li ye, nou gen yon pakèt otorite nan leta a menm ki pi kriminèl pase yo, jodi an si l di m yon pawòl mezanmi m mèt al chita m ap jwenn sa l di m nan avèk nou menm nou tèlman bay manti nou santi nan nen moun sa pa fè yo plezi jodi an la otorite sou pouvwa sa a yo plis ka asasine m ke tout nèg nan lari a ou wè k ap batay la wi. mete tout ansanm louko pou yon sèl rezon paske rezon k fè w wè yo kraze jistis la yo mete l nan pwen li a louko se pou sa k ap pase nan peyi a ka pase paske ki diferans ki genyen louko ant vitelòm ki di jodi an. tout zòn nò Pòtoprens lan li kontwole l sòti de Pènye pou rive jiska Fèmat. Se sou zam li l fè l pa vre? Se teritwa pa l sa menm. E teritwa pa l, sou zam li l kenbe l. Ariel Henry ki di jodi a la kèlkeswa sa k ap fèt la la se li k deside l ba lalwa konstitisyon ke n ap pale a la Li menm sa pa gadel sou kisa l fèl epa sou zam li l fèl tou. Epa sou zam yo. Ben jodia fok nou moun wè klèman sa nou genyen kom otorite k la yo gon sel jan pou pwoblèm nan komanse amelyore se priz de konsyans ki pou fèt reyèlman nan lè lidè politik ki gen karaktè ki pap rantre paske yo bezwen privilèj paske kelkeswa moun nan. Arnel Belizaire asime la kòl dou li la. Kèlkeswa otorite politik, lidè de pati, chèf de pati, nèg ki gen kapasite de mobilizasyon ki rantre nan bagay ak Ariel Henry la, se paske l bezwen espas pou l vòlè tou. Kèlkeswa moun nan. Paske li konnen ke ak Ariel Henry pa gen anyen k serye k ap regle. Kòm se vòlè y ap vòlè. e menm gang nan yo ye pa gen anyen kap fèt kont yo e men kounya la yo pran jistis la yo menm yo konstitiye gang lan reyèl pou kèlkeswa dosye administratif ki ta sòti kont yo pou yo kase l jodi an fòk gon gwoup de lidè ki di nap met tèt nou ansanm pou nou ranvèse sak gen la e yn fwa ke nou rive ranvèse l nap korije lè deriv de Ariel Henry. Fò yo mete yo dakò. Konkli pou nou Depite Belizaire. N ap konkli. Fò yo mete yo dakò. Yn fwa ke nou rive chavire sa k gen la a, y ap arete tout jij yo nome nan kasasyon yo ki fè krim de lèz patri a. Mèsi.